Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon m espere nan pese kenbe men gen anpil moun ki nan seri de zòn nan peyi dayiti si n kab priye priye pou yo pa egzanp lè ou pran site solèy Moun nan katye Boston, priye pou moun sa yo. Moun nan Belekou, priye pou moun sa yo. Moun nan Bwouklin, priye pou moun sa yo paske laba a m ta kapab di se yon veritable jeng. M pa menm di jeng la ankò paske dèfwa ou konn wè ti zannimo a konn fè koloni pou l manje gwo zannimo a. Bon, se yon espès de jengle kanmenm. Men fò m di nou ke bagay yo vrèman grav. Site Solèy ap frape, Dèlma, alò, Bèlè ap frape. Vilaj de Dye ap frape, m poko konn pou Matisan ak Gran Ravin. E Kwadèboukè li menm te frape yè. Nan 4 kote sa yo la a, nou pral fè yon veritable melting pot men ki genyen sa n ta kapab rele yon veritable kowòdinasyon. Tande byen. On nous a appelé ce matin les gens du côté de Brooklyn pour nous dire que la situation est grave, les gens de Zye Nèf, Anfan Miye Alye, yo vle kwense moun ki nan Brooklyn. Men mwen menm toujou pran anpil prekosyon paske wè dosye gang lè wap trete dosye gang fòw fè ansòt ke ou pa fon ti kal erè e pou erè sa li pa prete a ekivòk paske sèten fwa ou kab pale de yon dosye petèt par nayivte anpil moun estime ke a ou pou gwoup sa oubyen pou lòt gwoup. Depi se bagay bandi tout bandi bwa. Nou pa nan kesyon bandi. Paske bandi fè la repiblik anpil tò. Jounen jodi a la a si m pa ka sòti delma pou m desann aviyasyon se lakòz bandi. Si m pa ka rantre sòti lakay mwen site solèy se bandi. M gon zanmi m ap pale avè l maten an li di m ekoute RL di dyab bonjou l ap manje w. Pa di l bonjou, l ap manje w. Lè sa a, ou antre nan senmèt senkant li. Paske, lè w pè moun nan peyi an, yo anvi krache nan figi w, yo anvi touye w. Men lè w kanpe pou w ap gad moun nan je, yo anvi reflechi. M te vle nou konprann sa. Bagay la toujou kwense pou Gabriel nan moman nap pale la alò n pa konnen petèt aprè emisyon an si kapab genyen yon lòt bagay ki pase pou Gabriel paske fò m di nou byen ke tout strateji yo deja atè a la ebyen pou nèg yo antre sou Brooklyn an bèt men pa bliye m toujou ap fè emisyon pou m di nou ke depi gon bò ki an danje lòt bò a li menm li just ap jere. alye l. Bal toujou ap pete nan Site Solèy nan moman n ap pale la antre gwoup je 9 avèk je pèp. Je 9, Babekyou, Iska, Matyas, Tayson, Ti Jinyò tout nèg sa yo ansanm avèk Gabryèl. Men tande byen! Nèg yo te di ke batay sa a se yon batay ki poko ap fini. E yo ap mete Gabryèl nan yon sitiyasyon. Pou li kapab, m ta kapab di, bat ba nan batay la. Men gen yon grenn bagay pou n konprann, se ke Bwouklin nan li mal sitiye. Se veritab le pwoblèm pou moun sa yo. Moun k ap viv nan Bwouklin. Nou sonje te gen yon premye gè ki te gen, yo koupe dlo, yo koupe elektrisite, epi y ap pouse moun yo ba l anba. E jounen jodi a la, gen yon grenn bagay pou konprann, se ke anpil moun ki ap viv nan Bwouklin tou yo patriyòt. Yo p ap kite bandi yo. Si ta gen yon koulwa pou moun yo te sòti. Ke yo sòti yo kite nèg yo ap fè kout bal, ya kraze zòn yo apre sa tout moun a tounen. Men le pwoblèm se ke moun yo la. Eske nou konprann? Gen yon mesaj ki rive jwenn mwen pandan jounen an, se a 13 heures 57 pour nous dire que Gabriel li nan gwo difikilte. Alò ta sanble yo mete dife bò kote fondasyon li an. Nèg yo motive. pou kapab mete Gabriel deyò nan site a. Pandan bagay yo ap frape konsa, gon Arab ki di m ke gon reyinyon ki fèt pa telefòn antre nèg je pèp yo. Gabriel di ekoute mesye, men sa nèg je nèf yo ap fè, men estrateji pou nou mete an plas. Yn fwa nèg yo fin pale, Gon gwo alye ki pase a laksyon izo vilaj de dye izo pase a laksyon pandan lap teke de apn wap wap wap wap donk apn banm di w bagay otorite yo ki nan apn menm kap jere enstitisyon sila gade moun yo kap travay nan enstitisyon sa veye kò nou tande wè lè n mouri se nou kap mouri se madanm nou pitit nou manman nou frè nou Sè nou kap regrèt. Leta pa janm regrèt moun li pèdi. Si leta te regrèt moun li pèdi, enben jounen jodi a, Jovenel Moïse pa tap anba tè epi nap kontinye ap mande jistis. Donk sa vle di ke pou wè menm moun ki nan pi gwo fonksyon nan leta wi nou pèdi l. Jiskaprezan poko gen jistis. Veye kò nou. APN nan kolimatè nèg vilaj e li nan kolimatè G9. Dèfwa gen atak ki fèt se nèg G9 yo. Men dèfwa yo teke dèyè l se nèg vilaj yo. Ebyen fò m di nou ke nèg vilaj yo pase a laksyon. Y ap tape APN, men pandan se tan, nèg marin yo menm tou, yo vle pote boure nan batay la men il semblerait ke nèg Izo yo ta kenbe nèg marin yo a distans. Paske nou sonje ke nan dènye batay ki te fèt sou lanmè a nèg yo te mezire yo ansanm, len wè kisa lòt gen lakay yo, ki zam lòt gen nan men yo, pandan Izo li menm lap frape APN kow kow kow kow kow kow kow paske gon bagay ki genyen lè alye a an danje li fè apèl avèw menm lè ou paka vini men gon seri de kote la ou menm depi ou sekwe li ebyen sa vle di ou vin bay yon pwoblèm sa vle di son jwèt tout ti vis kap jwe pandan Izo ap tape ap frape Epi nèg li yo tou ta sanse pran lokal meri a. Hey enfòmasyon kap tonbe. Pandan mwen menm map balanse yon dwon pou mal konnen kisak gen sou bèlè epi m te nan yon wout la yon wout arab epi se le moman m wè gon pakèt nèg kap moute kap sot anlè a nèg yo ap file bal. Pandan nèg izo yo pran euh ansyen lokal meri a m pa konnen si y ap rete alò fò n di ke gen ajanten nan mitan nèg sa yo tou wi n a konprann donk nèg yo ta pral tante mete dife alò m pa konnen si yo mete dife arab la a distans l ap kontwole se sè ke nou kapab jwenn imaj enpe plita men pou m di nou ke bèlè li menm tou fon pote boure lè bèlè atake anba sa vle di bèlè atake babekyou. Lè Izo ap frape APN e pa bliye nèg yo di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen yap pran Lasalin kanmenm donk sa vle di ti Jinyò petèt ke ou ka pral gen bagay nan men w paske nèg yo pral frape fò e nèg yo di yap pran Lasalin sa vle di ti blòk sa yap kontwole l sa vle di depi yo kontwole Lasalin nan imedyatman yo Kontwole la salin nan APN ap tonbe. E lè sa a se nèg sa yo k pral fè sa yo vle nan APN. Paske fòm di nou byen gon gwo batay kap fèt nan APN nan la a wi. APN bay anpil lajan. Li bay bandi yo anpil lajan. Se sa map di nou an wi nan leta a. Men kounye a la a poukisa nèg yo paka achte zam yo paka mete e moun nan lari an pou di bon. Nap kenbe bandi yo a distans fòk APN fonksyone non fò APN peye chak mwa papa ok donk na sonje m di nou nou menm ki nan APN veye kò nou paske APN li nan kolimatè je 9 e li nan kolimatè vilaj tou brèf bagay la vrèman sere kounya la men kòman pòtoprens ye. Pòtoprens se tèt chaje. Bagay la vrèman mare. Petèt n ap vini enpe pli ta pou n kapab ba ou plis detay paske fòk nou vini avèk bilan. Ou konnen lè nou ba w enfòmasyon, nou toujou pote yon ti diplis pou ou. Men, maten an mesye, m ap gade yon videyo yon granmoun k ap kriye pou pitit li yo kidnape. Mesye bandi yo mwen m toujou di nou sa e m ap kontinye di nou sa, nou sadik anpil. Bon, ou wè mesye, bon mwen m p ap ba w manti. Si yon nèg kidnape m, w ap touye m paske bon m pa gen yon goud. Sa w pral fè avè m? E premye bagay m ap di w, m ap di w, gade mèt la, ou kidnape yon malere parèy ou. Si kidnaping nan, m ta kapab di se te yon sèkt, kòm si gen yon sèkt nan peyi an, imedyatman l fè yon kidnaping, se pou l kapab bay malere, se pou l kapab bay pòv, moun ki pi mal yo, m t ap estime ke kidnaping nan jis, m t ap di moun nan konsa, bon kòm m pa gen kòb frè m nan, ou oblije dedomaje m paske ou twonpe. Men kòm kidnaping nan se bagay sal nèt, pa gen ankenn objektif ladan l, n ap di nèg la monchè ou kidnape yon malere. Ok. Men mesye, nou pa janm di tèt nou sa. Paske lè w lakay ou, w gad madanm ou, w gad pitit ou, lè w fin touye yon moun omwen manman w ka pase nan tèt ou, madanm ou ka pase nan tèt ou, pitit ou ka pase nan tèt ou. Ah nou gade Radio Télé Caraïbes, nou gade anpil chanèl. Lè nou wè moun yo ap kriye konsa, se pa pou san rezon nou toujou retransmèt enfòmasyon sa yo. Lè nou wè moun yo ap kriye konsa, sa nou di tèt nou? Moun yo di yo pa gen yon pyas. E ban m di nou yon bagay, lè nou kanpe dan nou fè moun yo ba nou kòb, e pòv yo vin pi pòv. Se diz an mizè ankò. An lè w kidnape yon moun, ou degaje w la, ou fè l ba w karant, senkant mil dola, san mil dola ameriken. Ou panse l fasil? An kòmsi moun sa li menm tout sal te genl vann li m gwo zanmim kòmsi k fin fon kay bagay sa yo li fè tout egzistans li ap travay poul ka fè kay la bandi kidnapel epil vann kay la ou panse nèg sa sil pa gen moral li pap tou fou edem non donk se poum di nou ke bagay la vrèman difisil desizyon karayib pran an pou fèmen pandan yon semèn m pa konnen si aprè semèn nan yap rekòmanse eske sa pral pote. Pwa nan balans lan pou fòse otorite yo fè kèk bagay. Otorite yo konn sa yo gen anfas yo. Ariel, ou konnen sa w gen anfas. Bon, pou ou, peyi a pa gen bandi. Se sa w toujou di. Men ekoute, èske desizyon sa daprè nou menm, li kapab kenbe? Monchè ban m di nou byen. Gen yon fan chanèl la, li fè pati fan nimewo 1 yo. Li pale. E anpil fwa l konn ap voye voice ban mwen, m di ekoute voice ou yo dò men èske m ka pase yo? Li di m ben rèl prod valide. Jounen jodi a la l rele m li di rèl prod sa ou dwe pase l menm. E m ap fè nou tande e na va konprann nou fon pale ansanm ak leta tou. E apati jodi a tout ayisyen konsekan, tout ayisyen ki kwè nan peyi, tout ayisyen ki kwè revolisyon an li kapab fèt. Men an pasan par des hommes armes, voye voice, patisipe paske nou menm nou vle pou bagay yo chanje, nou vle pou zam sa yo ki nan men nèg yo petèt yon jou ya retounen kont moun sa yo ki konplis pou fè zam sa yo dire nan men nèg sa yo e pou moun kontinye ap kidnape, pou moun kontinye ap kriye nan peyi sa. Ou konprann? Plizyè fwa plizyè fwa sa ap mende pase Karayib kanpe emisyon l Karayib bagay etc epi nèg yo sige ap fè kidnapin sige ap tire moun nan peyi a menm mwen menm ou konn kisa m vle pou nèg yo fè l pou m wè l bon gen anpil jounalis ki konnen sa k ap pase nan peyi a yo konn nèg k ap fè yo a mèyeme grenn nan mouda nou mèyeme kran fini avèk sa a yn fwa pou tout ou konn se salòp sa Jovenel t ap fè ki fè Jovenel mouri Jovenel pa la. Nan afè radòt ap vin di moun suivez mon regard lan on man pa gen kesyon suivez mon regard on man pèp la pèp la yo fè yo fon pati nan pèp la pa vle wè w pase yap di l se mantè w yo se sesi yo se se lòt bon pandan se tan se yo menm kap met baton nan wou on man pèp la ap mache pran l ou pa di anyen wap vin di moun suivez mon regard ki kote m dèyè misye tap gade pou m tap suiv regard l la m pa t wè lap gade oken kote èske w konprann jiskaske yo vin touye l. Avèk tou, premye koudeta 7 fevriye a, lè yo te bay misye a zanmi l, misye te sipoze fè yon kout divalyeris. Wè si misye te aji pou tout moun sa yo, li te fizye yo brother, Jovenel t ap la a nou jou. Lè nou chita, tout jounalis, yon sèl bagay, n ap kanpe emisyon, n ap sesi, n ap sela, n ap plenyen dèyè mikwo, n ap plenyen e sou youtube lan, di sesi, di sela, yow! Konprann? Peyi a ap stil rete konsa. E reziye n, on kout kle l ye. On bann met grenn nan moun la, nou konn on seri de dosye, met dosye yo deyò, pa nan kache yo ankò mesye. Pa nan kache dosye ankò. Entèl entèl, se ou k ap finanse tèl baz. Ou konprann? Entèl entèl, se ou menm ki chèf tèl baz. Entèl entèl, se ou menm ki di, se ou menm ki dat. Ou konprann? Yeah! Met moun nan nan ti soulye l freo. Brother! Wè kotem chita la m sot ap gade emisyon an la tonnè krazèt men dlo dlo dlo dlo dlo koule nan jem men poum wè moun yo kap kriye Ah monchè hein monchè. hein e lèw tande 500 mil dola a se pa baz ki pran moun nan ki fè 500 mil dola a vre se nèg a kostim nèg a kravat la men nèg a kòl la se li menm mon kote la tou se pa anyen map fè menn e sou kont fanmim stil ye toujou menn sa sa vle di sa m jèn gason m ka travay menm lèm malad se vre menm m gen entèlijans mwen m gen fòs mwen m gen kouraj mwen toujou menn wè ou konprann. Bouch mwen an pa anpeche m ta travay RL menn. Pou ki rezon menn? Èske w konprann? Lè fini tou, ban m ban m bon lòt ti bagay ankò brother. Ou wè, sispann pale de Magalie, de blòdè, de mademwazèl. Ou konn poutèt kisa? Yo poko janm pran èg serye pou mwen. Se lè m wè yo salanbe kwadèboukè, yo met kwadèboukè lapè. Lè sa map pale de Magalie map pale de bagay Magalie ti blòdè demwazèl se se kòman bagay la kòman yo di bagay la ankò se enjistis yap fè se abi yap fè sou sou inosan. Yè swa ou te poste voice lan, lèm ekri moun mwen an mwen di moun nan eske zòn li an sitiye nan zòn sa ou misye pale a? Men men manzè sot ekrim la li dim ke li nan kouri la m di sak pase li dim nèg yo di konsa lapolis vini yo kraze yo brize yo pèdi yon pakèt bagay yo pap pèdi ka sa lapolis kraze yo sa yo boule yo yap antre lakay moun se sa yo bliye yo pap fè ok malerèz a non kay avèk 4 timoun nan menl. Tande? Donk, sa ka fè w itilize 3. Nan al avèk 2, yon ti bebe, bon, 3 ti bebe. Nan avèk 3 ti bebe nan men l. Gen youn la apeprè ki gen ennan nan men l. Li menm pou kont li. L pa gen gason avè l nan kay la baz. E yo konn nèg sa yo lè y ap fè kote, kiyès yo ye. Èske w konprann? Ou redi m ap di manzè a si l ka retire kò l avèk kèk papye enpòtan, retire kò l, fèmen kay la, Bondye a pwoteje l pou li. Si se pou yo antre yo piye l, y a piye l, sa pa fè anyen. Men li menm ak timoun yo pa al viktim ok. Nap antre nan yon zòn nou pral fè yon operasyon hein se se fòs de lòd nou ye nou paka depi nan antre nap file bal hein nap pete bal tout sa tout tout devan dèyè moun yo menm se file anba kabann pran timoun file anba kabann avan lè an nèg yo antre antre yayay yal kraze yal kraze bagay yo bò bò rivyè a ou tande a ee nan tòks ee nan anndan edi bò edi wonn nan tòsèl yo ou konprann. Je manzè manke pete wi menn. Nan prese pou lap pran timoun pou anba kabann menn figi lal frape nan fen kabann nan wi. Depil di maten la depi 6 zè nèg yo kòmanse pete bal wi menn. Sa vle di zòn nan pa bon la menm ankò la non. Pou lapolis wè map dil konsa. Lapolis wap fè on travay ou konnen sa wap fè a on travay ki fyab li ye ou konn kote wap jwenn vòlè yo wè mpap egzajere non nan sa map di a pou ka pasel. Ou konn kote wap jwenn vòlè yo. Antre al dèyè vòlè yo, asasen yo, bandi yo. Fè sa wap fè avè yo a. Ou konn kote pou jwenn yo tou. Kanpe tann yo la. Fè sa wap fè avè yo a. Men malere malerèz ki pa konn anyen nan anyen nan zòn nan, evite fè yo viktim mal. Evite fè yo viktim mal. Tande! Evite fè yo viktim mal. Ou wè gon egare yo di mavèk ki pran bal. Yo tap fè kèt pou lal lopital, m di sa ka rive pandan lal lopital yo pa menm al pranl lopital lè yo di se youn nan bandi yo. Pandan se tan se yon egare m tande nan zòn nan, nan file bal nan file bal, yo pa konn si se kèk bal lapolis oubyen se kèk bal bandi ki pran. Ou konprann? Menm lopital yo pat ka al ak moun avan yè a. Sa vle di nèg yo gon seri de egzasyon yap fè menn ki pa bon. Ou konprann? Nou konn kote nap jwenn nèg nou al jwenn yo. Gade sa lanmò sanjou fè yè la. Pandan se tan 2 zè tan aprè, avan. Dij. Ok m te wè yon seri de youtubè kap di oh la polis bale wouze kwadèboukè. An la polis bale wouze kwadèboukè epi m wè lanmò san vit alèz konsa nan mitan lari a la? Bon nèg a tèlman montre w li pa pè, yon kamyonèt ap vini wi li pa konn kiyès ki nan kamyonèt la. Li kot pal li ale konsa. Sa vle di wè nèg a montre w ke se li k met atè a vre. M pa konn si w wè sa Enel. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.